Ou la kounya, ou mèt rele w moun konvèti pou sove pou al nan syèl, pou chanje lavi w, pou transfòme, pou mennen yon lòt vi, yon vi nouvèl. Si w santi w mal konvèti, avanse. Menm lè w te legliz men epa yo te, yo t ap mennen tout kalite koze. Ou mèt avanse, n ap priye avè w pou w libere epi pou w kapab al nan syèl. Ke Bondye beni w. M ta adore pou jiskaske m pa gen fwa ankò. Men tout sa nap fè la se pou w ka souri avèk nou, tout sa nap fè la se pou w ka jwenn glwa chè Seyè Dye. Nou ba w glwa dèske Satan fache maten an, nou ba w glwa dèske dyab vekse maten an, men dèske pitit ou yo rejwi chè Seyè Dye. Nou ba w glwa chè Seyè Dye dèske ou te fè nou favè, ou te kite nou chante kantik nan zòrèy ou, ou te kite n adore, ou te tan ou amèn ou te voye pawòl pou nou pou ou voye ankouraje nou. Papa Bondye, lemond ap vire tèt anba, Ayiti tèt anba, Etazini tèt anba, Lafrans tèt anba, Kanada tèt anba, Brezil tèt anba chè Seyè Dye. Amèn amèn se lemond ki ki antrave a men sèl dènye rekou ou alelouya ou ta chante l di vin jwenn Jezi la ba ou lavi amèn limyè a dous li bèl se Jezi li di mwen te avèg kounye a mwen wè li di alelouya sèl limyè lemond sèl espwa lemond se Jezi nou remèsye ou dèske chè Seyè Dye alelouya Gen moun kap peri deyò a nou te ka ladanl tou epa bon nou bon chè seyè di nou pa gen kouraj nou pa gen kouraj nou ta leve nen nou kòmsi nou pi bon vre epa bon nou bon vre ke sa se gras ou fè nou chè seyè Dye pèmèt ke moun ki deyò ki poko jwenn avèk gras sa ki poko jwenn avèk alelouya ki poko jwenn avèk gras sa letènèl Dye fè yo jwenn avèl non seyè pou yo ka fè pati de fanmiy sa ki pral nan syèl la o non di san mèsè de Jezikri nou baw glwa menm sèl merite nou baw glwa ou menm sèl merite. Nou baw glwa chè Senyè Dye. Mèsi pou gras ou mèsi pou bonte ou o non de Jezi. An nou di amen. Amen. Amen vle di se sa li ye.